Bonjou bonsoir la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon anpil moun ap ekrim anpil moun rele m pou di ben yo pa tande RL prod. Dèfwa nou fè ti parèt. Konprann? Paske m te di nou pandan mwa sa a, nou pa tèlman aktif sou chanèl la. Men ekoute a chak fwa nou parèt, m panse ke fò n toujou prezan pou nou kapab gade e tande a la fwa paske gen anpil bagay, anpil enfòmasyon nou pote ba ou nan emisyon ou tande yo. Mezanmi, genyen yon sitiyasyon ki ap devlope anlè a la. nan zòn Pènye, zòn Gwojan, zòn Bwa Lendi. Se pa dat m ap pale de sitiyasyon sila a, ebyen Leta pa janm deside fè anyen. Se kòm si m ta kapab di on nèg ki ap pase nan blòk Gran Ravin nan, epi gon sòlda krale zam sou ou li fon ekzaksyon sou ou epiw deside al pote plent lèw al pote plent yo diw ok ki kote ki kote apre sa yo diw plent resu epi apre apre paske jan dekzaksyon sa yo ki ap fèt anlè a m panse ke bagay sa yo moun pap kapab dakò ladan yo li pa bon ditou m pral esplike nou mwen genyen Yon fan ki anlè a. Fan nan di m yo pa kapab ankò. Men lè l di m sa a, mwen di sa k pase? L di a, sa k genyen an, m pa ka di w li. Wè premye bagay pou met nan tèt ou depi yon moun gen yon pwòch li ki tonbe akòz de gang, li nan yon sitiyasyon pou l pa ka di sa, a bagay yo grav. Mesye nèg Vitelòm yo. Nou rive twò lwen. Gon sitwayen ki ap viv anlè a. Misye li rele Rony. Eske nou konnen nèg Vitelòm yo touye nèg la? Yon jenn gason pòtan. Misye jan w ap gade l sou foto a la li pa polisye. Se yon bòdigòd li ye. Men, nèg yo chwazi, yo etenn souf li, yo fizye l. E fò m di nou byen ke, nèg sa a ki se moun Gwojan, s on nèg lè li ap salye moun, Rony sa w tande a, se pa w nèg ki konn leve tèt li gade moun nan je. Tout timoun nan zòn nan renmen Rony sa a. Men elas, se konsa nèg yo chwazi pou yo etenn souf li. Sa w tande a la fò m di nou byen ke, anlè a tèt anba, ou pa konn wè kòmsi lò gen yon krim ki fèt, sou lye krim nan ou pa ka kriye, tout moun oblije antre lakay yo, mare senti yo, kouche anba kabann pou al kriye. Tande byen, mwen m te deja konprann sa. Si w wè nèg Vitelòm yo antre nan lojik ras kabrit paske yo te kidnape dènyeman yon kouzen Vitelòm, sa vle di nèg sa yo pa gen anyen yo pa fè. Mwen m pale, se pa pou m di Leta fè paske Leta pa vle fè. Tande byen wi, se pa Leta pa ka fè non, Leta pa vle fè. E si Leta te vle fè, Leta t ap antre nan lojik fè. Jounen jodi a la a. Lè anpil nèg t ap denonse fòmasyon 400 mawozo ki te gen sèlman 15 jenn gason, jounen jodi a la sitiyasyon an pa t ap konsa. Lè ou te gen yon sitiyasyon ki nan gran ravin ak ti bwa depi lanui dè tan, otorite yo te asime responsabilite yo, sitiyasyon an pa t ap konsa. Lè ou te gen yon sitiyasyon nan Site Solèy, Minustah vini. li fè operasyon, li touye bandi, apre sa lè lale bandi boujonnen pi rèd, sa vle di leta pa asime responsabilite l. Nou toujou nan menm lòbèy la. Sa vle di men kòman moun ap mouri anlè a. M te toujou ap di nou sa. M te toujou di nou ke nèg yo pap jwe. Nèg yo ap bay pwoblèm. Kounya la a le fèt ke sitwayen sa li gen gwo pòtray, li sanble ak yon polisye poutan li pa polisye, se nèg kap fè ti djòb sekirite rapwoche l, ebyen nèg yo chwazi yo fizye l. Se pa sèlman sa ki rive kòm ekzaksyon anlè a paske fò m di nou byen ke nèg yo la a depi yon moun ou nan yon kay ou kite kay la yo gentan sòti pou yo pran n. Si w sòti nan maten, fè w degaje w pou w antre nan aprèmidi. Si w vin nan demen maten, lè w rive, w ap jwenn gwo toriyan sa yo gen tan enstale yo nan kay ou a e w pa ka di yo mete yo deyò. Sa vle di, menm lè w tande lapolis, mwen m rele sa tantativ operasyon, y ap fè tantativ operasyon anndan an, men moun ki toujou viktim nan se popilasyon an. Paske dènyeman ou wè gen yon sitwayen li menm. ki mouri. Kòman l mouri? Paske lapolis vin nan zòn nan l ap vide bal, sitwayen an li menm li wè sa, li pete kouri. Epi lapolis kenbe l. Lè lapolis mande de twa moun, kiyès nèg sa a ye? Moun yo di yo pa konnen. Sa w tande a la, yo touye l epi yo boule l. Donk, èske yon popilasyon kapab kontinye viv konsa? Lè se pa bandi, se lapolis. Konprann byen wi mesye polisye m yo paske mwen m toujou pale avèk nou lè pa egzanp nou antre nan yon zòn konsa nou di n al fè psedo operasyon epi nou rive si gen de twa moun ki viktim se moun ki fè pati popilasyon an èske nou panse ke anpil moun pral dakò sa. Paske bandi yo yo toujou la. Sa kapab rive gon ti bandi pwèl pete ki tonbe. Men eske nan tout operasyon nou fè yo, se bandi sèlman nou touye? Eske nou pa konprann? Sa vle di, popilasyon an l pa ka retwouve li antre lanklim e le marto. Lè bandi yo ap fè ekzaksyon, yo pa konn kisa pou yo fè. E ankò, lè yo wè lapolis, se tèt chaje. Non bagay la pa ka kontinye konsa. Non. Li pa kapab kontinye konsa. Kanpe la mesye. Donk, moun gwo jan, tout senpati mwen. Fanmi Rony, tout senpati mwen paske m gon dronn m voye anlè ayè lè m gade m wè anpil moun mare ren yo, se dlo nan je, moun sa yo pa kapab kenbe. Fò m di nou ke Mirbalè li menm la, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, bagay yo rèd nan Mibalè. Si w wè Pòtoprens kòmanse gen ti akalmi men Mibalè bagay yo rèd. Barikad maten, leswa yo fè ti pasaj men se pa tout kote. Yè te genyen manifestasyon o nivo de Mirbalè. Yon manifestasyon replik m ta kapab di paske le premye minis il a di ke moun ki te nan lari yo e bandi. Non PM. E kantite moun m te wè yo, yo pa bandi. E yo pa abolotcho politik sèlman. Ka gen anpil abolotcho politik nan mitan yo wi. Men pa ke sa. E yè mwen te wè nan Mirbalè anpil moun ki yo menm te pran lari an pou te kapab fè yon veritab demonstrasyon e se yon demonstrasyon de fòs. Men ekoute mesye, nèg ki dèyè barikad yo fò n fè trè atansyon paske sa konn rive menm moun apye nèg yo pa vle kite pase nan. Voye kout boutèy, voye kout wòch, si pa egzanp ou gen yon nèg a moto ou konnen l ou kite l pase. Se enfòmasyon sa k rive jwenn mwen. Lè, pa egzanp, ou pa konn nèg lan, ou gen dwa menm tire kou sou li. Non. Si moto pa pase, li te mèt papa w, li pa pase. Si moto pa pase, li te mèt frè w, li pa pase. Osi senpl ke sa. Eske nou konprann? Donk. Fè mouvman, men sipòte youn lòt. Se konsa lojik lan ye. Bon! Anmwe sekou pou moun Kwadèboukè, moun Micho. Bagay yo rèd mezanmi. Tande byen, pandan ti peryòd peyi lòk lan, ti peryòd pou dechoukay la, ebyen nèg 400 mawozo yo menm yo antre nan lojik dechoukay tou wi men se sou kay moun. Oh mesye, kay moun. Fòm di nou ke nan zòn sa, paske gon sitwayen ki voye yon mesaj ban mwen, li di RL Prod si w pa pale pou nou, n ap mouri. Nèg 400 mawozo yo, mesye fon poze. Fon poze mesye! Nèg y ap fouye moun, nèg y ap fouye machin, sitou nan zòn Micho a menm. Nèg yo ap kase kay moun. Mesye, en en. Humm. Nou ka pran lari. Al pran lari. Se al pran lari. Men, nou pa ka se moun ki bò kote nou yo mesye nap fè soufri. Nap kase kay yo. Nap fouye yo. Se jwenn nou pa jwenn anyen pou nou fè. E la map di nou lapolis pa gen travay nan menl. Si lapolis te gen travay nan menl, men ni wi. Lapolis tande byen. Ou prè pou leve barikad. Paske son job Ariel ba ou. Ou prè pou file bon bal cho nan do moun ki nan dechoukay. M pa gen pwoblèm avèk nou. Men, tande banm di nou bagay lapolis. Sak fè jounen jodi a la ou pa ka pran konsyans pou di ke tanke mwen pa ka rezoud pwoblèm Matisan, tanke Izo kontinye ap fè super star nan vilaj de Dye tanke ti lapli bougòy ki li toujou anlè a ap bay pwoblèm tanke krisla gen menmiz sou zòn li ye yo tanke barbecue ti junior e lanmò san jou iska matyas tayson tout nèg je nèf yo. Chen an tout nèg sa yo kòmsi kontinye gen anpriz sou popilasyon an e nou pa kapab arete youn nan yo an nou pa antre nan lojik dan pouri se sou bannann mil gen fòs la paske nou wè lè nou ap deklannche sou pèp la pou n al bay gaz nan manifestasyon pèp la di nou al jwenn izo al nan dèyè nèg site solèy yo èske nou konprann donk Mwen m panse ke si nou pa ka rezoud pwoblèm sa yo, lè yo fè apèl avè nou pou n al fè yon seri de bagay, nou pa dwe fè l. E la a, mwen p ap padone nèg Fantom 509 yo. Paske nou te antre nan yon bon lojik, men mouvman an se te yon mouvman pwèl pete. N ap di m renmen mo sa anpil wi. Se te yon mouvman pwèl pete. Nou konn pou ki sa? Fantom 509 la, se yon mouvman ki te do aktif nan lapolis lan. Piske nou pale de fantom, epi pou pèsòn moun pa konnen ankenn polisye. Epi lè n te retwouve nou nan sitiyasyon konsa, epi se lè sa t ap gen polisye fantom 509 ki t ap deplwaye. Sa w tande a la, pandan lapolis t ap tire sou pèp la, epi t ap gen lòt polisye k ap di non sa pa ka fèt. E se lè sa w t ap jwenn bon fantom nan epi kounye a la, Ariel t ap oblije ale. Paske t ap gen bon jan afwontman nan lari, e lè sa bandi yo t ap oblije mete pye yo atè Epi pou tout bagay fèt. Kounye a m pral fè yon ti pale. Bòs bab, sa vle di mouvman an pral kanpe? Wi, mouvman an pral kanpe wi Babekyou. M pa konprann. Ou genyen monopòl, m ta kapab di de rasanbleman nan men w. Jounen jodi a la, pèp la li kòmanse ap manifeste. Ou antre. nan batay la. Ou di n ap batay. Mouvman an kòmanse afebli. Men kòmsi nou pa kab bay mouvman an fòs. Bon. Mouvman an li pa pran fòs. Sa vle di nèg yo ap toujou mache sou nou. Eske n konprann? Donk, m panse ke pèp la li kapab pèdi batay. Paske Gon bagay anpil nèg di Ariel Pèp sa son pèp ki grangou Sil fon semèn nan lari Li pap ka fè 2 Men Konprann byen ke Nou grangou se vre Nou gen dwa fon semèn nou paka fè 2 Men tande byen pèp ayisyen Wè grangou nou an son grangou etènèl. Kit nou nan lari an, nou nan grangou etènèl. Nou pa nan lari an, nou nan grangou etènèl. Men sonje byen lè n lan lari an, nou kapab ensite grangou yon seri de moun ki mete n nan grangou. Konpwene byen. Antouka mèsi la famiy kòm toujou.